Isaïe 43, verset 2, 4. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Le fleuve, il n'était te point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasse pas. vèsè 4 Paske tu as des prix à mes yeux Paske tu es honoré que je t'aime Je donne des hommes à ta place et des peuples pour la vie Esaïe 2 vèsè 4 Lè ta la priyè Nou salye tout sila K ap swiv nou nan tout Antiy yo, nan Grand Antiy, nan Peti Antiy, nan Amerik di Nò, nan Amerik di Sid la, nan Amerik Latin lan, nan Ewop la, nan Ewop la, nan Lafrik lan, e nan Oseyani an. Nou salye lemond. Ke la pè de Dye soit avèk vou. Ke la men de Dye swa su vou. Ke la gras de Dye soit akonpanye. Mwen se sèvitè ou, konpanyon dè vou, frè Vilner Aimé. Nou di ou mès, nou di Bondye mèsi, nap avanse nan Bondye. Je Bondye sou nou e men li sou nou e mwen asire je Bondye sou ou tou men Bondye sou ou nou salye ou kelkeswa kote ou ye a nou di Bondye mesi kelkeswa moun kap resevwa e kap kap swiv Emilzo Dream kap sipote nou Nan priyè midi sa a, mwen k ap pataje, k ap kòmante Emile Zo Dream, nou di w yon gran remèsiman. Se sèl Bondye sèlman ki kapab peye w pou travay sa a. Bondye gen yon kolosal benediksyon pou ou. Jodi a nou genyen yon pwovizyon spesyal pou ou. ki se nan Ezayi 43, vèsè 2 e vèsè 4. Nou va priye le Senyè avan ke nou komanse. Dye mèrvèye, mèsi le gran Yahweh, mèsi Dye fidèl, Merci Dieu kapab. Mèsi Achitèk de linivè. Mèsi. Nou glorifye ou, nou mayifye ou. Eske ou ka fè nou Gen souf de vi toujou n ap espere. Mèsi pou respirasyon w ba nou toujou. Mèsi Seyè paske w se Bondye. Paske respirasyon Seyè, gen anpil moun Seyè ki pèdi oksijèn ou te ba yo a. Gen anpil moun Seyè ki pa jwenn chans la. Men Seyè se yon gras. Devan Seyè lapawòl ou. Devan le pachimen ou Seyè papa te ekri pou konvenk pou korije pou enstwi ou pwen nou de la jistis Seyè te ekri pa le sentespri Seyè se sèl le sentespri ou kap ba nou reyon se sèl le sentespri ou ki se sèl chandelye ki kap eklèsi nou de ta pawòl na mande ou Seyè yon flach yon reyon Seyè oh ka papa. Vini an gid ak nou menm Seyè, paske san ou menm nou pa kab fè anyen. Nap mandew Seyè tanpri ba nou iliminasyon di Sentespri. Map mande w Seyè ke tout moun ki pral tande Seyè, ou kapab konvenk yo pa le Sentespri, ou kapab touche yo pa pawòl ou. Tanpri, nou t'en priyon o non de Jezi. Ensi swatil. Lapè Bondye avèk ou. Lapè Bondye bay la avèk ou. M devan la pawòl de Dye e nan Ezayi 43, nan Ezayi 43 depi nan vèsè premye a, Letènèl di se li menm ki rele ou. Letènèl konnen non ou. Letènèl konnen adrès ou. Letènèl konnen kè ou. Li konnen sa w ap travèse. Li konnen nan ki obstak ou ye. Li konnen sa w bezwen an. Se manman w. Manman w pa fin fè w pou l bliye non. Papa w pa fin fè w pou l bliye non. E si w wè ke manman w a papa w ta fin fè w li ta bliye non w, Se paske lap pran yon pretèks. Se paske l vle imilye w. Se paske li wè ou pa kanpe sou anyen. Li wè ou pa kanpe sou anyen li bliye non w. Men manman w avèk papa w pa ka fin fè w pou l bliye non w. M pa di w ke Bondye ki nan syèl la. Bondye ki nan syèl la. Li pa nan ipokrizi. Bondye ki nan syèl la, li se yon Bondye ki fidèl. Li pap bliye ou. Li pap janm abandone ou. Li pap janm lèse ou. E Bondye sa a, li renmen ou nan yon amou etènèl. Nou wè ke nou devan yon tèks ki ekstrèmeman enòm, ki bèl, li si ti travèse lèzo. M pa konnen ki dlo ke w ap travèse nan moman sa a. M pa konnen ki dlo k devan w. Chak sware ou dòmi ou wè w nan mitan yon dlo, ou wè dlo pran kay ou. Wè w nan mitan yon lamè. Wè w nan mitan yon rivyè. Gen de menas k ap swiv ou. Gen de pwoblèm, de difikilte k ap swiv ou. Lesenyè di w pa pè, li la avèk ou. Pa krent. Flèv sa yo ki vle debòde. Konprann pafwa dlo a bò w. nan jenou, pafwa dlo a ba w nan senti, pafwa dlo a ba w prèske rive nan kou w, men Bondye di ke ou p ap nwaye. Pwoblèm sa a pa ka fini avè w sè m. Angwas sa w ye a, difikilte sa w ye a, li pa ka fini avè w. Le pèp d'Israyèl devan Lamè Wouj, li t ap plenyen nan tèt. Moyiz nan Egzòd chapitre 14 yo tap plenyen nan tèt Moyiz tap di Moyiz men Ejipsyen yo dèyè nou men yo dèyè nou avèk gwo zam avèk gwo cha Y ap vin anglouti nou. Èske w ap kite nou mouri? Ou te, ou, èske w ap kite, kite nou mouri nan dezè a? Èske se nan dezè a menm ou te chwazi menm pou w te vin fè nou mouri? E pèp la bay Moyiz gwo presyon. L ap bay, y ap bay Moyiz. Gwo èdèk! Moyiz ap al pale avèk Leseyè. Leseyè di Moyiz, Rale sa w gen nan men w nan. Moyiz di, Se yon baton m gen nan men m, m ap rale l. Moyiz menase lanmè a. Moyiz menase lanmè a, pèp Izrayèl la pase apye sèk. Yo pase a soulye nan pye yo. Yo pa te tire anyen nan pye yo. Te gen yon miray adwat. Te gon miray a goch. E banm di ou nan sitiyasyon ke w ye a la, fè Bondye konfyans. Lè w pa wè kote pou pase, ou pa wè devan, ou pa wè dèyè, ènmi an dèyè w. Konprann? E gen bagay vrèman w ap travèse. Li tris, li bay anpil pwoblèm. Men banm di w ke li pa pi gran pase lamè wouj ke Bondye te bay pèp Izrayèl la pase. Ou toujou se pèp Bondye. Ou toujou se zafè Bondye. Se sa k fè w pa bezwen ebranle pou nan sa ke w ye a la, li pa ka pli fò ke Leseyè. Li pa ka pi fò pase moun ki te kreye w la, pase moun ki konnen w lan, pase pase moun ki konnen sa w ap travèse a. Pèp Israël la te pase avèk men, men avèk les bras étendus. Lè ènmi an ap vin ap vin pran woulib, Lesenyè kite yo rive nan mitan an, nan mitan lanmè a, yo pa ka retounen ankò. Moyiz di, Dye di, eskize m, Dye di Moyiz, Pot baton ou te rale ki te fann lanmè ou, ki te, ki te, ki te, ki te fann lanmè a, anben, menase lanmè ankò, pou dlo a retounen nan plas li. E Moy menase lanmè a. Tout ènmi an angloti. Wè, si w fè Bondye konfyans, wè anpil dega Bondye ka fè avèk Ejipsyen k dèyè w yo, avèk ènmi k dèyè w yo. Rete nan konfyans. Rete nan konfyans, paske lè ènmi an pa vle repanti, Bondye ka ba li sa l merite. Bondye ka pran defans. Obstak ke w ye a, se sèl Bondye ki te kapab fè sa. E menm Bondye pèp Izrayèl la, li pa chanje, se menm Bondye sa a ke w genyen. Lè w ap travèse dife, wè gen yon pwoblèm ki nan lavi w. Ou wè l pa konn kote pou kenbe pwoblèm nan, ou kenbe l nan mitan li glise nan men w, ou kenbe l nan tèt li glise nan men w, ou kenbe l nan ke li pou li glise nan men w. Konprann? Ou pa konn kote pou mete tèt. Men ban m di w ke, konprann, malgre lapli ap tonbe, ou toujou gen yon dife sou tèt ou. Malgre li yon sezon, ou konprann li yon sezon, ivè, Kòman li nan sezon frèt men ou toujou santi yon chalè, ou toujou gen yon flam, ou toujou genyen yon dife. Men an m di w, fè Bondye sa a konfyans. Menm jan li pa t kite lè twa jèn Ebre, Chadrak, Mechak, Abèdnego, nan Danyèl chapitre 3, Wa a te bay lòd pou yo lage mesye sa yo nan lafounèz. Yo te chofe l sèt fwa pli. Yo te chofe l, rechofe l sèt fwa pli ke jan yo te konn chofe l la. Pa t gen rechap pou mesye sa yo. Men Dye te a lè de randevou. Bondye te a lè de randevou. Depi lè yo t ap chofe. E fou sa founèz la. Bondye te gentan pèsonaj la te gentan la pèsonaj envizib la yo pat ka wèl li te gentan la paske pèsonaj la pat la pou moun ki te vin jete mesye yo nan founèz la yo pat ka wèl paske mesye yo depi lè ki ap jete mesye yo le seyè gentan refwadi Li gentan fè pou nèg sa tounen yon èkondisyone pou mesye yo. Se konsa tou, frè m, sè m, nan founèz ke w ye a, Bondye te gentan la nan founèz la, tande. Bondye a lè de randevou. Bondye ap fè founèz sa tounen yon èkondisyone pou ou. Li gentan refwadi founèz la. Paske Lesenyè. Li gran nan danje yo, li la pou l retire w nan loraj yo, nan moman nwa yo, nan detrès yo, li pap kite w pou kò w. Menm Bondye ki te la avèk lè twa jèn Ebre, se li menm ki toujou la. Jesaya di l pap janm abandone w, li pap janm lese w. Ou pa bezwen bwè pwazon, ou pa bezwen fè tèt ou mal. Jezi la, sè m. Jezi vivan e Jezi fidèl. Li kapab fè tout pou ou. Nan kèlkeswa difikilte ou te kapab rankontre nan moman sa a, Fè le Seyè konfyans e wap wè kòman Bondye sa lap aji pou ou. Gen otè ki chante nan yon otè nan 94 fransè li di, Kòm efò. sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage, cherche l'homme à le conduire. Oh dem mare ou konnen non lame trouble ke ou ye konprann Bondye li menm mare yo pa wè espwa konprann mare yo wè ou pèdi men o zye Bondye Bondye ba ou lavi ankò frèm avèk sèm kap koutem la Nan loraj ke w ye, nan lonbre de la nwi ke w ye, nan detrès, nan founèz ke w ye, konprann, nan gwo lamè twouble ke w ye, Bondye prezan. Li se yon pèsonaj ki toujou la. Li di l toujou la, a jamè, m avèk ou. pou toujou konprann m avèk ou menm lè nan moman katastwofik yo mwen la avèk ou mwen pap janm abandonew ou pa bezwen pè de menas de sa moun ap di de konplo yap fè de barikad yap tann. Leseyè gen lepouvwa pou l kraze tout miray sa yo, pou l kraze tout barikad sa yo. Gen otè ki ale pi lwen pou l di, Avèk vou o milye di danje, Leseyè avèk ou o milye di danje. ale de la li drensem, à l'aide de la détresse. Frère, qu'il soit votre forteresse, qu'il soit toujours votre bon berger. Avec vous, quand votre ciel est beau, comme au jour de la tempête. Que son cœur soit la retraite, Que vous retrouver la paix de Dieu. Anfen, nan le dènye konba pou echanje sètre tè antre la mezon di pè, ke Jezi vou pòte dan se bwa. Jezi gen yon amou etènèl pou ou, ou pa bezwen ebranle ou se zafè Bondye, Bondye onore ou. Konprann? Gen kote ou ta dwe pase, gen kote nanm ou ta dwe pase, gen kote lavi ou ta dwe pase, gen kote gen aksidan se sèl Bondye ki te ka retire yo. Gen aksidan men lèzòm pa t ka retire yo. Konprann? Gen kote Bondye aji kòm 911. Konprann? Gen kote 911 Li pa ka travèse. Lè l rive sou yon yon kote tren konn pase, fòk li ralanti. Men Bondye sa a, li pa konn afè kote tren pase, li pa konn kote avyon pase, Bondye sa a l ap afranchi. Depi yon yon moun yon yon tren ta wè Bondye se pou l kanpe. Ou menm depi yon avyon ta wè Bondye se pou l kanpe, pou l bay Leseyè fè entèvansyon l. Se konsa Leseyè aji pou ou, frè m avèk sè m. Bondye sa a, li toujou la a lè de randevou. Se sa k fè ke nan jou ke w ap travèse yo, nan jou ke, ki parèt nwa devan ou yo, fè Bondye konfyans. Rete an silans. Sou ze syèl trankil e pu. Men souden le van se lève. Souden, imedyatman, van an, pwoblèm nan, difikilte a leve bò kote ou. Difikilte a pa bon lè l ap vini. Pwoblèm nan, loraj la, li pa bon lè l ap vini. Swason e nyaje nwa. E te ki vey su e tous be kan domi a fodra kon tu leve men til plu le tan drami. Gen bagay ke w ap travèse se sèl ou menm ki ka konnen. Gen bagay ke w ap travèse mari pa konnen sa w ap travèse a, madanm pa konnen sa w ap travèse a. Konprann, tout moun ap dòmi, men ou menm, loraj la ap travèse w, dlo nan zye w, benyen kay la, benyen, benyen tout kay la, benyen tout kabann nan. Ou konprann? Se sèl Bondye ki konnen sa w ap travèse a, sè m. Men Bondye vini, lè w fin bay yon lam de, de, de, de, de, de repantans, lè w vin bay yon lam ki sòti. Avèk dlo cho Bondye ap fè entèvansyon l. Di mèt en tu donc insensib lè w ap pale avèk le Seyè. Konprann? Oh, tu le vois nou perison. Disip yo ap di, Oh, Mèt, èske w ensansib? Men n ap peri koulyè a. Men lanmè a, men tanpèt la, men van an. Konprann? Men n ap nwaye. N ap nwaye nan difikilte a. Nap pwaye nan lanmè a. Eske w pa sansib? Evt. Imedyatman le Seyè ap vini pou l menase van an, pou l menase loraj la, pou l menase difikilte a, pou l menase pwoblèm kap travèse w la. Se pou tou kontinye fè le Seyè konfyans. Se pou tou kontinye fè le Seyè konfyans. Fè l konfyans e wap wè kòman lap aji pou ou. Frè m avèk sè m, mete lafwa ou, toujou mete lafwa ou nan Bondye. Toujou kite Bondye aji pou ou. Kite Bondye pran batay ou a. Kite Bondye pran defans ou. Pa kouri bay repons. Pa kouri pale si Bondye pa di w pale. Pa aji san pa mande Bondye pèmisyon. Koman w ka konprann yon avyon eksploze? Depi yon avyon eksploze pa gen vi. Yon avyon eksploze ou gen lavi. Mande koman w fè gen lavi? Men se le Seyè menm ki baw lavi a. Ou kapab temwanye non. Koman yon batiman koule pou tout moun mouri ladann? Men ou menm ou gen lavi. Depi avan batiman an koule a Bondye te gentan anlve w deja. Depi avan avyon an eksploze a Bondye te gentan anlve w deja. On machin ki redwi an sann epi ou gen lavi. Sa a se imajinè! Sa a la syans pa ka di anyen lan bagay sa a, la syans pa ka konprann ni. Mesye yo pa ka pa janm pran ret. Tout sa wi, men si yo mete sa nan aparèy, yo mete sa nan an kesyon, yo pa ka konprann kòman bagay sa yo ka rive. Bagay sa yo rete imajinè pou la syans. Kòman yon avyon eksploze? Li kabonize, li eksploze, e pou moun nan gen lavi. Kòman yon batiman kapab koule nan lanmè e pou moun nan gen lavi? Kòman yon machin ka redwi an sann pou moun lan gen lavi? Frè m, Bondye la o o jou de randevou a. Bondye. Li se yon Bondye damou. Li toujou a lè de randevou. Kontinye fè Bondye sa a konfyans. Si w ap travèse lèzo, l ap avèk ou. Nan flèv la, li p ap kite ou pou w nwaye. Si w ap mache nan dife, li p ap kite ou brile. E li p ap menm kite ou flanbe. Paske ou se zafè Bondye, Bondye bay moun nan plas ou. Fè kè w kontan, Bondye sa a, li renmen w yon amou etènèl. Li gen yon amou enkondisyonèl pou ou. Li gen yon amou san parèy pou ou. Li son Bon Dye mèvèye. Li son Bon Dye pou adore l. Li son Bon Dye pou pa kite viw konsa. Aprè tout mirak sa yo ou wè Bon Dye fè nan laviw, ou ta dwe adore Bon Dye. Ou ta dwe bay Bon Dye glwa. Nou pral la priye le Seyè pou nou kapab e pou kapab fè Bondye plis konfyans, pou kapab gen plis la fwa nan Bondye, nan loraj yo, nan tanpèt yo, nan moman dezawa yo, nan desepsyon yo, pou Bondye kapab la avèk ou. Pou l pa kite w sèl Pou l pa abandone w Pou l pa kite w sèl Pou w pa santi w sèl Paske Bondye pa janm abandone pèsòn Bondye pa janm kite pèsòn sèl Nan lespri w ou gen dwa panse Bondye abandone w Men Bondye pa janm abandone w Pafwa s on eksperyans Bondye ap fè avè w S on lekòl Bondye ap fè avè w Bondye pase w Nan dife. Li ba w yon kout dlo, apre sa l ba w yon dife. Konprann pou asye a, pou w gen yon bon asye, pou w gen yon bon fè, w konprann, pou w ka gen yon bon, yon bon, yon bon lò, fòk li pase nan dife. Fòk li pase nan dlo. Eprèv, se pou byen w, frè m avèk sè m. Lè w nan mitan danje, lè w nan mitan loraj. Se pa kouri pou w kouri pou w abandone Bondye. Se antre pou w antre pou w fè Bondye plis konfyans. Pou w chèche Bondye pou lafwa ou kapab ogmante pou w kapab avanse nan Bondye. Nou pral priye Leseyè. Psaume 144 verset premye. Seyè, se avèk tou sa yo nou vini devan ou nan moman midi sa a, ke non ou kapab glorifye, ke non ou kapab egzalte, nou mayifye ou Seyè, paske, o, nou gen pri a te zye, ou di nou pa bezwen pè, nou pa bezwen krent, paske ou te rachte nou pa san ou, nou di ou mèsi pou sa, nou pa konnen konbyen nou dwe, nou pa konnen, Seyè, Papa, le Dye vivan, Seyè, konbyen nou dwe. Seyè, men nou bay lavi nou pou nou adore ou, men nou bay kè nou, Seyè, pou l soumèt a ou, Seyè. O, nou beni ou, beni non ou pou sètke pawòl, pou sètke pwomès, Seyè, ou fè nou nan Ezayi 43 a, Seyè. O, lè n ap travèse gwo dlo, ou pap kite nou pou nou nwaye, Seyè. Ou di, menm jan avèk le pèp Israël, ou te fè yon pon pou yo adwat, Ou te fon miray adwat pou yo, ou te fon miray agoch pou yo, ou te fè yo pase avèk pye sèch, ou te fè yo pase yo pa te tire bagay nan pye yo, non Seyè, men lè ènmi an t ap vini, avanse, ou te anglouti ènmi an, ou konnen ènmi ki avèk nou an, Seyè, ba nou fòs, ba nou pasyans, ba nou lafwa, pou nou kapab reziste, Seyè, Papa, pou nou kapab fè dè eksperyans, pou nou rete lan lekòl la, Seyè. Seyè, menm jan Danyèl, Mechak, Charak, Mechak, Abèdnego, Seyè, nan chapitre Danyèl chapitre 3, Seyè, o te avèk yo nan founèz la, se menm jan an tou, Seyè, gen anpil nan oditè nou yo, Seyè, yo nan mitan yon founèz, men n ap mande yo nan minit sa a, Seyè, ou genyen pouvwa pou ou refwadi. Founèz sa ou gen pouvwa seyè papa le Dieu vivant seyè ou gentan la seyè nan founèz la depi lè yap pran desizyon an te gentan la depi lè yap fè konplo a depi lè yap tann barikad la depi lè seyè yap fè konplo a ou te gentan la seyè papa nap mandew nan minit sa fè entèvansyon papa paske ou se Bondye fidèl nap mandew nan minit sa e nou ka toujou kenbe konfyans nan ou. Denica toujou rete nan pyew nan prezans ou Denica kenbe la fwa nan ou seyè papa le Dieu vivant gen bagay ke w fè pou nou se de bagay mèvèy gen bagay ke w fè pou nou se de bagay ki inexplikab gen bagay ke w fè pou nou seyè papa le Dieu vivant se pou enmi an ka glorifye non w se pou enmi an ka konnen gen Bondye se pou enmi an ka konnen se sèl ou menm ki ka fèl se pou enmi an ka kriye oh gen Bondye seyè nou glorifye w. Nou egzalte ou Seyè pou Moman sa Seyè papa le Dye vivan ke ka yon moman beni Seyè nan lavi chak moun ki pral tande video sa chak moun ki pral tande Seyè pawòl sa yo Seyè yo kapab penetre e Dye vivan yo kapab fè kous nan lavi yo Seyè nan pa bliye E seyè Francène Charles nap mande w aji seyè ki gen yon loraj ki gen yon tanpèt nan lavi l seyè nap mande w aji se ou menm ki konnen fib yo se ou menm ki konnen konbyen fib ki plase nan brenn nou nap mande w seyè tout sa ou wè k manke nan li map mande w nan minit sa seyè aji malgre paran ni seyè fè tout demach yo te kapab fè pa gen solisyon ki kapab fèt, men nou konnen Seyè, pa gen solisyon ke ou pa ka pote, pa gen solisyon ke ou pa genyen, pa gen pwoblèm ou pa ka solisyone, nap mande ou kapab aji pou kouzen nou an Seyè, paske pa gen ka ki ka janm depase ou, mande ou kapab aji, son jèn gason Seyè papa, ki fin fè etid li, ki fè etid inivèsite l, lavi l pa ka pase mal, nap mande ou Seyè papa le Dye vivan. Seyè, se bilya sa nou ka ba li, se bilya sa nou ka ba li, se swen sa nou ka ba li, se swen sa nou gen pou li, men n ap mande w pou li a menm, se ou menm mwen genyen, n ap mande w aji pou li a menm. Aji! Aji! Aji! O non de Jezi! O non de Jezi! Aji pou li a Seyè! Aji pou li a Seyè! Aji pou li a Seyè! Papa le Dye vivan, paske nou konnen se ou menm Seyè ki vrèman psikyat la, se ou menm ki vrèman psikològ la, Se ou menm, Senyè, ki psikyat la, Senyè. Se ou menm, Senyè, ki konnen sa k ap pase nan panse a. N ap mande ou pou yo genyen de rezèv. Aji, Senyè, sanzoubliye frè nou Ole Dorival. N ap mande ou, Senyè, si ou kòmanse bay, ou kòmanse, ou pa janm kòmanse pou ou pa fini. N ap mande ou, Senyè, kontinye pou frè nou. Kontinye, Senyè, antre nan brenn li, antre nan brenn li, nan loraj ke l ye a, nan danje ke l ye a. nan dlo kap travèsel la nan mitan dife sa madanm ni ye a nan mitan dife sa seyè nap mandew jezi aji nou konte sou byenfèw seyè nou tan priyon onon de jezi ensi swatil ke bondye beniw ke bondye kapab fòtifyew se yon gran plezi nou te avèk ou nou diw yon gran remèsiman ou menm kap pataje kap like kap an kòmante sou e videyo nou yo nou di ou yon gran remèsiman ke Bondye kapab beni ou Bondye kapab pwoteje ou ke Bondye kapab beni ou kontinye fè travay la paske rekonpans la pa nan menm rekonpans la se nan men Bondye kontinye adore le Seyè an espri e an verite Bondye beni ou